Si tout fwa ou te bay chèf de gang ti makak ki tap fè lapli e le beau tan nan tèt petion ville yon mesaj pou konpè baron rete kalm mesaj la rive nan moman map pale ansanm avèk ou la pèp ayisyen makak deja travèse kafou grann brijit li devan pòt kay baron lap salye men kòman ti makak fè trouvel devan pòt kay baron Nan men kiyès li kite baz? Rale chèz ou non, m pral eksplike ou istwa a. Dosye sanksyon kont otorite nan peyi Dayiti, Marco, ou pa ta ka fè m sezi konsa. Ey! Medam, matmwazèl e mesye, pou koze konpè sa di, non, ou sipoze tande ak de zòrèy ou e wè ak de nawè ou. Yo pa konn tire wòch sou mango vèt. Figi politisyen yo make, wi mwen se sa vre, wi m se vòlè, wi m se kòriptè, wi m nan finanse gang, e alò? Medam, matmwazèl e mesye, se avèk souri o lèv konpè a kase met nan bòl mesye yo pandan l t ap konkli ansanm avèk deklarasyon sa. Majorite neg yap di bagay sou yo ye volè yo ye vre. Antouka qui vivra verra qui mourra kakara mes chers fanatiques nou konn slogan deja. Gwo deblozay pete nan antèman 3 polisye ti makak te touye nan jou pase yo. Kadav polisye yo ki gate, fanmi viktim yo joure chèf polis la, yo chante vèy premye minis Ariel Henry, franchman pèp ayisyen bagay la te mal atchong. Paralèlman antèman jounalis Dumesky bandi te asasine nan jou pase yo chante jounen jodi a nou pral fè ou tande deklarasyon kèk pwòch. Plis pase 40 moun mouri nan sous matla nan yon sèl kay, 13 kretyen vivan pèdi lavi yo. E sak grav la pèp ayisyen gen moun ki pran bal jiska prezan ki andedan kay ki paka soti pyès moun paka rapwoche pou pran yo kouri lopital ansanm ak yo. Nan sans sa, moun ki rete nan zòn nan ki chape poul yo mande leta tanpri di yon mo. Pèp ayisyen mwen envitew rale chèz ou chita Fouco zanmi info paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fou a siw fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te demann kontree yon zwezo vole mèsi a chak fanatik ki te kòmante Ah cpt Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen Lè m kouche yo kanpe Lè m kanpe yo kouche Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tac 509 ou konekte, nenpòt kote ou ye, Depiw se ayisyen ou dwe konn tout sa kap pase an ayiti kou aletranje pa bliye abòne kòmante layke pataje video a pou travay la kapab avanse zanmi paw fouco. Medam matmwazèl ze mesye nan moman map pale ansanm avèk ou la a chèf de gang ti makak ap salye bawon wi lap salye bawon misye te pran bal nan jou pase yo selon deklarasyon divès abitan ki abite anlè Petyonvil, medam, matmwazèl e mesye, gen yon sitwayen ki rele Ito. Ito sa a ki se responsab Brasri Nasyonal Dayiti. Misye se fanmi ansyen kandida a la prezidans Charles Henri Bequet. ki genyen faktori li andedan Sonapi pèp ayisyen. Ebyen ou konnen pandan dènye moman yo la a nèg a zam pa tann ou nan wout oubyen mete antèn sou ou se lakay ou yo debake yo al pran w men mesye makak pral kwaze ansanm avèk sa ki rele byen jwenn byen kontre ougan bay pwen men l pa voye w al travèse kafou mesye yo monte yon aso epi yo pral desann ki kote yo prale kay ito yo pral pran l pèp ayisyen men ito rete zòn kay bay. Humm. Sa ki pral pase pèp ayisyen, sa bagay la di, sa bagay la ye. Kounya la a, pandan nèg yo ap debake desann, lè yo rive, Ito ki te deja genyen enfòmasyon de mesye yo, li ret anlè epi li rrrr li plapla nèg yo. Ti makak pran bal, E non sèlman sa tou, divès lòt sòlda pran bal. Sòlda yo pran misye, yo kouri ansanm avè l, selon sa moun nan zòn nan rakonte nou. Ebyen pèp ayisyen kisa ki pral pase? Makak pran bal, yo kouri a makak. Gen yon sèten Black Nestor, tip sa a ki se frè Ti Makak, ki te chèf bakòp Izo. Se li menm k ap pase lòd nan baz Makak aktyèlman la a. Lè ke Makak fin pran bal, y ale ansanm avèk Makak, sòlda yo pral tounen pou ke yo vin refrape ankò. Jeran lakou kay vwazen Ito yo pran misye yo ale ansanm avè l yo al tiye l. Sèvant kay Ito, pèp ayisyen, li pran bal. Genyen 2 frè ki t ap vin chèche l pou ale lopital, yo kwaze ansanm avèk mesye yo nan ri Souvni. yo tiye mesye sa yo, selon deklarasyon moun nan zòn nan. E non sèlman sa tou pèp ayisyen, Ito ki t ap mete pou nèg yo, li blese tou, selon sa moun nan zòn yo fè nou konnen. Donk aktyèlman la a, li lopital. Pou Konpè Makak, si tout fwa ou te ba li yon nouvèl, swa pou Senpyè, oubyen pou Bawon, oubyen pou Grann Brijit, yo resevwa nouvèl la. Antouka rete konekte, yon dosye nap kontinye fouye zo nan kalalou poun konnen kisak pase vrèman nan baz ti makak, eskel rantre pami zonbi yo oubyen eskel rete bloke devan bawon? Rete konekte. Frèm ak sèm kap koutem, dosye sanksyon nan peyi dayiti hehehey Marco kòman nèg ye? Sa fè lontan wi nou pa fè ti pale Kòman lavi a ye? Men, ann kòmanse pa li. Se vre ke Lèzetazini, Kanada pran sanksyon kont on seri de otorite e menm Repiblik Dominikèn. E rezon ki fè yo pran sanksyon jounen jodi a, se akoz ensekirite a k ap grenpe pase monte chak jou pi plis nan peyi Dayiti. Men, nan dosye ensekirite, trafik zam ak bal, Koman ou wè dyaspora a hein dyaspora ayisyèn nan silvouplè ban nou ti limyè sou dosye sa pa rapò ansanm avèk sa peyi dayiti ap konnen pandan dènye moman yo la. E nou pral wè dyaspora a e fòk nou di tout bagay yo pase enplikasyon yo genyen nan devlopman nan peyi dayiti si efektivman gen devlopman enplikasyon dyaspora a genyen nan ede moun kap viv nan peyi dayiti finansyèman Men fò nou di tou enplikasyon ke yo genyen nan mete zam nan bato, mete zam nan gwo bwat katon, kache yo, hein, e pa vre? Voye an Ayiti. Pase e yo k voye yo, e pa mwen. Pase dyaspora yo toutan y ap voye flèch sou nou. Pase yo voye flèch sou nou anpil wi. Yo toujou ap voye flèch sou moun ki an Ayiti. Men yo pa janm, yo pa janm teni kont de sa yo menm ke yo fè e ki pa bon pou peyi a. Donk jodi a m ta swete ke moun ki nan dyaspora yo reflechi anpil e pa rapò a degradasyon e ki genyen anndan peyi Dayiti moun pa ka viv nan peyi a epi sa n ap redi l zam avèk minisyon yo yo soti nan dyaspora a Yo soti nan peyi etranje e se pa blan yo k mete yo nan bato yo, se dyaspora ayisyèn nan ki anbake yo. Donk nou konnen gen anpil moun serye efektivman nan dyaspora a, men gen anpil delenkan, gen anpil malandren tou nan dyaspora a. Donk fò dyaspora a jodi a, m ta di reflechi sou sa yo kòm pwoblèm ke nou genyen anndan peyi Dayiti. Se gwo koze wi ou di la gason. Kite m eksplike w yon bagay. Apa dènyeman la a, FBI mare 3 dyaspora. Nan dyaspora gen anpil bon moun men, gen anpil move je tou wi. Mare 3 wi. Yo nan peyi aletranje, yo ap achte zam, voye l bout pa bout nan baz 400 mawozo. E souvan ou tande on seri de politisyen nan peyi Dayiti k ap di w wi zam yo se Ozetazini yo soti, si ke Lèzetazini te deside ede Ayiti gen bagay li t ap fè. Eske l pral chanje lwa lakay li pou ou? Non, dezole. Achte zam Ozetazini pa ilegal. Se sa w pral fè avè l la ki ka fè w pase tout rès vi w nan prizon. Men anpil moun nan dyaspora a, yo achte zam nan vrèman, yo woule l nan bwat pèpè. E si tout fwa Lèzetazini Damerik ta pran yon desizyon pou di machandiz p ap sòti nan peyi l la pou ale Ayiti, monchè pral gen rèl kay makorèl. E pa bliye, jan yo tepe bagay yo, ou pa gen dwa pou ouvè pou w ap gade. Èske w konprann? Gen anpil move je vrèman. Gen moun ki voye machin yo jwenn zam nan machin nan men poukisa w fè sa? Poukisa? E gen anpil moun pèp ayisyen ki aletranje ki an konivans ansanm avèk politisyen yo ki mete zam, ki mete bal nan konntenè pou voye pa bò isit pou politisyen. Epi w ap rete tann pwoblèm ensekirite rezoud, w ap tann entèvansyon militè. Hum kalezon yon tann sòs. Donk kounya la frè pa mwen an nou tonbe nan dosye sanksyon an. Anpil plenyen nan lari a fè konnen ke parapò avèk jan ou pale donk. Ou pa defann moun ke yo sanksyone yo. Kisa w ka di nan koze sa a, gason? Donk, m di tout moun bonswa. Nou la aprè midi a ankò. N ap kontinye pale peyi. N ap kontinye pale politik. Moun ki gen pwoblèm avè m yo, nou pa bezwen gen pwoblèm avè m. Nou pa bezwen gen pwoblèm avè m. Moun ki rele m yo, moun ki pale avè m yo, moun ki di m ke m pa defann moun e m pa di anyen pou moun yo pran sanksyon kont yo okontrè se joure m joure yo se di m di yo vòlè yo ye donk m sorry si e konsa nou kwè nou kwè l se konsa nou pran l m sorry si e konsa nou konprann ni e sof ke mwen menm e m pap e m pap defann pèsonn. Donk si yon moun vle defann tèt ou, si gen jiridiksyon pou sa, wa degaje w e defann tèt ou. Men m mete kikonk an defi di m youn nan moun, youn nan moun ke swa Etazini oubyen Kanada oubyen Repiblik Dominikèn mete entèdiksyon kont yo oubyen jele fon ke yo genyen yo, dim youn ladan yo ke nou pa janm konnen genyen ankenn soupson de kwakseswa sou yo nan peyi a. Ke sa gen pou wè avèk kòripsyon, ke sa gen pou wè avèk zam, ke sa gen pou wè avèk delenkans, ke sa gen pou wè avèk ensitasyon a la vyolans, m pa gen pwoblèm, depi nou di m youn nan moun sa yo ki pa gen ankenn soupson sou yo vre, donk mwen menm m ap eseye defann li jan nou ta renmen m fè l la. Men, kontrèman, m p ap defann pèsonn, paske m pa konn pèsonn, paske mwen menm m pa konn al manje, bwè kay pèsonn. Na konn kisa pèsonn ap fè e kisa pèsonn pap fè. Donk nou ka toujou jwenn moun ki defann nou, men mwen menm m pa la pou m defann nou e avantay m genyen m pa avoka. Son nasyon k biza on n pe pli wi. Lougawou kap manje pitit li a lavel wi. Lougawou avel yo rete nan menm katye li konnen se lougawou a kap manje pitit li. Men sa pa anpeche l ap enmerde dèyè Papa Bondye maten, midi, swa, Dife nan kan kriminèl la! Dife! Pilonnen n ap pilonnen. Men w konn kote kriminèl la yo pa mache sou louvè l ba ou lapè? W ap pèdi tan w lè konsa. Lesenyè chita l ap gade w, l ap bwè ti gwòg li, l di, Al gen la a. Men kriminèl la la a wi! Moun kap touye moun yo la wi yo rete yo ap lapriyè wi jezi kap voye yon delegasyon zanj pou vin touye lè politisyen lè gang pou nou kalezon yon dan sos nou son nasyon k biza bon ann rantre nan dosye garibodo a ex prezidan chanm depite a nan jou pase yo lè yo fin sanksyonel li fè nou konnen l pa swisidè kòman w konprann dosye sa. Si nèg nan trafik zam si nèg nan kòripsyon sa pa gade m sa pa gade m paske mwen menm m sot di n sa m pa konn al ni manje ni bwè ak nèg m pa konn kot pèsonn nèg rete m pa konn manje lajan nèg donk si yo site kèlkeswa non moun nan nan kwakseswa demele gèt ou. Moun nan rete l dou li pa swisidè wi rete tèt frèt m te nan vòlè avè w. M te nan kòripsyon ansanm avè w. Nou t ap travay menm kote nan Leta ansanm. M konn dwe w avanse bò m chita. Hein? Nou t ap fè kòripsyon nan menm brat ansanm non. Kounye a w di m rete tèt frèt. Tèt frèt poukisa? Tèt m rete cho? Ay fè wont sèvi kòlè wi. Hein? Nou pa konn di yo avanse ban nou chita? Nou pa konn vòlò ansanm ak yo? Nou pa t nan menm gouvènman kòripsyon ak yo? Epi moun nan just rete l di w konsa kareman, rete tèt frèt. Non moun yo biza vrèman wi. Men gon seri de moun gade non fanatik jiskobou ki di se manti, se dis se dat. Ki konsèy wap bay moun sa yo? Ansyen depite Guy Rodon ki tap fè entèvansyon epi misye di misye di moun yo kè yo pa bezwen kase bon lè sa epa de rim wi m di donk eske depite a panse kòmsi Kè pèp ayisyen an kase paske yo pran sanksyon kont li di moun yo pa bezwen pè yo mèt ret tèt frèt bon depite pa gen moun ki pral fè tèt cho paske yo met sanksyon dèyè w oubyen yo met sanksyon dèyè yon lòt moun ou konprann donk si yo mete sanksyon kote sou nou yo met entèdiksyon depa pa gen moun ki la li pou defann nou menm jan bon m pa konn pou lòt moun mwen menm m pa la pou m aplodi pou m di m kontan ke yo pran l kont nou men m pa la pou m defann nou e pa gen pèsòn tou Kè yo pral kase, yo pa bezwen di moun yo tèt frèt. Tèt tout moun frèt nan peyi a. Donk sa vle di ke e pa paske yo met sanksyon kont de moun pou moun panse kòm si tèt pèp ayisyen an ap cho paske yo met sanksyon dèyè moun. Mesye, piga nou twonpe nou nan bagay sa. Kote ti fara? Ou pa konnen m! Ou pa ko janm konnen. Ou pa konnen m! Rele! Ou pa konnen m! Ou pa konnen m! Ou pa konnen m! Ou pa janm konnin. Ou pa janm, janm, janm. Sak pase latifa la? Anyen non. Ou menm ki pouse bab nan dosye politik kap swiv depi yon bèl bout tan, ebyen gen anpil politisyen ki di konsa sanksyon sa yo se divèsyon, se pèsekisyon, se machinasyon, gen moun ki di ebyen Sa se pou kraze klas politik peyi a. Koman w konprann dosye sa nèg? Ki enfòmasyon pou gen sou on nèg oubyen on fanm ki ap okipe de haute fonction politique non peyi tankou peyi dayiti? Gen bagay ke w pap janm konnen. Menm lè w te konn pale a nèg la. Mwen se sa kèm de pè kèm pa twonpe m, m evite defann kwak kèlkeswa moun nan. Pase m konn ap gade de moun an Ayiti dèfwa ou konn pran moun nan pou on moun ki plizoumwen, wè sa m di w la Val? Respektab e respekte. Epi apre sa ou tande, men kisa yap di, men kisa yap di de li, men kisa yap di de li, men kisa yap di de li, men kisa yap di de li. M pa konn si w konprann non. Donk sa vle di ke kounya a, sa mande pou nèg pran rekil pa rapò a moun yo. Donk le fèt ke dè moun te okipe dè fonksyon, de wot fonksyon nan yon peyi tankou peyi Dayiti, donk ke mwen menm jan m sot di l talè a, m pa pral tire wòch sou yo. Mwen pa jewas sou yo non pou m di e sesi sela yo ye. Men tou, mwen menm, m pap pran mikwo tou pou m vin defann yo, pou m di yo pa sesi, yo pa sela, paske m pa konnen. Sa klè. Si w pèmèt mwen tou. Paske mwen m pa konnen. Si w pèmèt mwen tou. Paske, lè yo di on nèg nan trafik zam, bon, èske m konnen? M pap travay ladwann. M pa konn si w konprann non. M pa gen pwoblèm ke nèg la li menm li defann tèt li pou kò l. Men mwen menm, m pap vin di, Pou moun mwen konnen an, misye pa p sesi, misye pa p sela. E pa mwen k pou di sa, pase mwen m pa konnen. M pa konnen. Paske, prèske tout moun m wè yo mete nan lis, pil lis yo fè yo, gen de bagay yo repwoche yo. Gen de bagay yo di yo te patisipe ladan yo, a tèl epòk, a tèl epòk, a tèl epòk, a tèl epòk. Kounye a, èske se vre, èske se pa vre, mwen m pa konnen. E se pa paske kòmsi mwen te genyen. de rapò avèk on moun, epi m konn sa l ap regle. An 2019, nou tout te tande dosye a. Skandal te fèt, lajan te separe, sa k te jwenn 150, sa k ta, sa k te jwenn 200, sa k te jwenn 100 mil, yo te antann yo, yo separe lajan an trè trè byen. Nou te tande dosye sa a. E se nan menm moman sa tou ou pral kwaze ansanm avèk senatè Wilo Jozèf ki pral di w ebyen tèl ministè se nan men tèl senatè, tèl ministè se tèl senatè. Gade non, se konsa yo te brase peyi a. Yo chak pran yon zèl epi y ap byen pase. Gon seri de nèg nan peyi Dayiti Chak jou Bondye mete, depi w tande ULCC soti rapò ankèt sou kòripsyon, nou yo nan premye paj. Yo fè mwayenn 9 nan kòripsyon. Oh, 9 99 nan kòripsyon. Men kou yo pran sanksyon kont, oh non, non non, yo pa vle wè m, se akoz rapò m te fè, se 10, men son pantalon m genyen, se bèl ti fanm sa m genyen, oh se kapasite m, tout yo ap bay manti sou yo. Men ann antre nan dosye Senatè Youri Latortue ki fè konnen se akòz rapò Petro Caribe ze l genyen epi ki fè ke Repiblik Dominikèn mete l sou lis. Kòman w konprann dosye sa garçon? Youri Latortue te prezidan komisyon anti kòripsyon, e pa sa? Nan Sena a. Tout moun felisite l pou gwo travay li fè, don nou menm. Si byen ke lè n ap pale de palemantè ki te fè yon travay, tout moun di Youri Latòti te fè rapò sou kesyon Petwo Karibe e depi gen yon pwoblèm anba, Youri Latòti fè yon rapò. E l te prezidan komisyon anti-kòripsyon. E pa sa? Youri Latòti fè dezan, dezan m kwè, m kwè e dezan, ennan. Misye fè ennan kòm prezidan Sena a. Tout moun di ke misye fè ennan kòm prezidan Sena a. Tout moun di monchè, sou prezidans misye a, ou te gen enpresyon ke Sena a t ap mache. E pa sa? Men kounye a, lè yo di misye nan kòripsyon, ULCC soti rapò yo mete non l ladan l. E pa mwen k pou di Youri Latòti m konnen li te konn fè tèl bagay nan palman an, li pa ka nan tèl bagay. E pa mwen k pou konnen. Se Youri Latòti pou ki defann tèt li pou kò l. Donk, pa rapò a moun ki di ke yo wè m pa pale de pèsonn nan moun ki nan lis yo, m pa gen pou m pale de pèsonn paske m pa konnen yo. Mwen m pa konnen yo. E paske m bya yon nèg ke m konnen. M gen nèg m byen avè yo pa egzanp banm banm pran yon nèg Francky Exius e zanmi m men m wè yo met yon bagay deyò yo di misye enplike nan yon kesyon fè moun jwenn prè nan ona avèk direktè kabinè premye minis lan men e pa mwen pou vin di manti menm lè Francky e zanmi m m pa gen pou m vin di manti. Pay m pa konnen. Mwen m pa konnen kiyè m ta konnen. A mwen ke li ta di w. A mwen ke li ta di w se pa vre. Non menm lè li ta di w e pa vre m pa gen pou m vin di manti. M ap annik vin di la. M ap annik vin di la. M di Francky di e pa vre. Men m pap di Francky m konnen pa fè tèl bagay. E pa plas pa m. E pa wòl pa m nan sa. Donk si yon moun ap tann sa nan men m ako sorry. Pèsonn pap m pap fè sa pou pèsonn. Dèfwa ou konn sa k fè m tris se ke gon seri de moun yon seri de pezib sitwayen byen ansanm avèk yo, yo pran yo pou moun. Men leswa pèp ayisyen yo tounen tout bèt. Si madanm politisyen yo se pat yon pakèt manman rat, si yo pat yon pakèt manman zanfan, si se pat pondez yo te ye, Ebyen leswa lè nèg la dil lal dòmi oubyen lè yo kouche kot nèg la, tanzantan yo ta eseye leve siveye oubyen enstale kamera pou wè si nèg la ap dòmi vre nan chanm nan. Si pandan nan nwit la l pa janbe yo 3 fwa epi yo soti, ay nèg pa bor isit tèlman koken, s on bagay ekstrawòdinè. Senatè Youri Latortue nou konnen li menm ifè dekabès s on fenomèn li ye. Yuri la tortue, plan sécurité pour le pays, plan sécurité, sécurité. Tout côté dans 10 départements, la marché formation, formation. Eh, papa ici. Les États-Unis d'Amérique sanksyone l nan finanse gang pandan l ap mache fè fòmasyon pou plan sekirite l genyen wi epi non l soti anlè nan tèt lis moun k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Bon! Li depoze dosye sa tou dousman. Jounen jodi a, li rantre nan dosye wi, pwodiksyon nasyonal, konsome lokal, pèp ayisyen veye ti poul nou yo wi, veye ti poul nou yo! Pase li pa etonan kote w tande senatè a ap fè pwomosyon pou pwodiksyon nasyonal, m pa konn ki pwodiksyon, ki nasyonal men, veye ti poul nou yo, lòt semèn ou ka tande poul kòmanse malad nan peyi Dayiti, epi se senatè Youri k ap mache bay medikaman. Epi 5 dizan aprè ou tande ministè agrikilti soti rapò di se senatè a ki ta lakoz ebyen poul yo tap mouri fò nou veye pase tip sa nan chak bagay ke liye ebyen lè ke rapò ap soti rapò a toujou soti kontrè pa rapò ansanm avèk sal tap di a. Antouka lè wap manje a djab kenbe kiyò kout son konsèy humm monchè mesye Val kòman lavi a ye bon bò kote paw kisaw konprann pa rapò ansanb de sanksyon divès peyi pran kont dirijan nou yo nan peyi dayiti. Wi sanksyon yo lè wap byen analize yo paske fò yon nèg pran le tan pou konprann pou analize. Pran rekil gade sa kap fèt la. Men eske w konnen gen sanksyon ki sispèk. Ou ta ka di sanksyon plis politi, politisyèn olye l kanpe sou yon bagay. Tande byen wi. Poukiza? Gen anpil moun yo di yo, yo sanksyone pou kòripsyon. Bon banm pran ka Garibodo. Gary Bodeau, yo di li te resevwa antre 5 a 500 a 600 milyon de gourd pou l fè seyans e se se pou sa yo sanksyone l. Men ou konnen, ce que je comprends pas dans cette dynamique, tout dynamique de corruption enplike otomatikman omwen 2 pèsòn. Depi gen corruption, depi ou tande corruption yon kote, Li enplike omwen 2 pèsòn. E menm yon ti bebe ki fè premye ane dwa, ki te fè yon bòn entwodiksyon o dwa penal, li konn sa. Mentnan, m ta p atann te gen yon flo, m pa di misye pa t resevwa kòb la non, se pa sa m di non. Yo pran yo, yo 2. M pa di sa non, men si misye pran kòb sa, li te nan kòripsyon. Kòb la gon kote l soti. Trasabilite. Kob la distribuye. O mwen gen depite k pran nan kob la. I ka 5, i ka 10, i ka 15. Donk sa vle di, apre w fin, koman m ta kab di a la? Apre w fin sanksyone koriptè a, men y a des corrompus, Ou wè sa m di w la la? Paske tout dinamik de kòripsyon l enplike omwen 2 pèsòn. Ou ta vle di fò yo ta pran sanksyon kont 50 depite ak 300 senatè? Aa! Non men, se kòripsyon. Li ka pa fèt konsa tou. Bon, m pa gen pwoblèm sou sa. Alò mwen se aspè sa m ap analize. Nan binòm w ap di a tou. Se aspè sa m ap analize. Nan binòm w ap di a tou, paske se yon binòm, kòriptè, kòwonpi. Kòwonpi, ya. E. Gary Bodeau sil nan kòripsyon, ou wè sam di, sil nan kòripsyon vre, gen dwa se dezyèm eleman li ye, gen dwa e li k kòwonpi a, li ka chèf kòwonpi a, li ka chèf kòwonpi a, epi kòriptè a pi wo. Pase kòriptè a gen, e pa gen dwa non, kòriptè a nou tout konnen lap soti nan le sektè ekonomik. Sam dakò avè w, se sa ki di kòm la kou konnen l soti. Men talè, kounye a tou, kounye a tou pa bliye non, yo pran sanksyon tou kont des hommes du secteur ekonomik gen sa tou wi. Yo pa vini a tèks sa pou yo. Non yo di yo non yo di yo met yo nan lis la mon chè gon pil nèg yo jis sanksyone yo talè yo sanksyone yo wi se sur pa bliye non etazini tou li poko bay yon lis egzostiv non pa bliye non gon pil moun la kanada te fin mete yo sou lis etazini poko janm di anyen pou yo non konprann byen wi sa vle di ke nan lis kanada a. Plen nèg ki nan sektè ekonomik lan wi, ki gen anpil lajan wi. E sa pou konprann wi. Pase pa egzanp nou plis site non politisyen yo, nou pa site non yo. Men yo ladan l wi. E nèg sa yo gen anpil lajan wi. E se yo k mèt peyi a wi. Kanada sanksyone yo tou. Kanada sanksyone yo tou. Sa vle di ke Gary Bodeau ka jwe wòl lidè. nan sektè kòwonpi yo si efektivman gen kòripsyon, si l nan kòripsyon. Men kòriptè a, kòb la gon kote l soti, kote l soti a, si souvan se nan sektè ekonomik la soti. Koze yo anpil, men sa k pi fè mal se paske lajan sa yo pran se o detriman de popilasyon an paske Lè ke ou pwan lajan nan mon nèg nan sektè prive a ki gen minis li epi li vin mete l bò kote prezidan. Prezidan sa a ki te gon plan pou le peyi, pou le devlopman, pou fè refòm. E nèg nan sektè prive sa pa vle refòm fèt, li pa vle peyi a devlope. Ebyen ki sa k pral pase? Kote w tande l gen premye minis bò kote prezidan, o, o, l ap fè tout sa l kapab nèt pou l devye plan yo. Epi lè lap pale ansanm avèk pèp la wi nap travay san kanpe gouvèneman responsabilite manti lap bòykote tout pwojè yo nèt paskel konnenl pa bon pou bòs li enben se mal sa wi dirijan yo fè peyi a se mal sa senatè depite yo fè wi. Sa vle di, yo vann paw la pèp ayisyen, ou te vote yo pou ke yo al reprezantew bò kote prezidan, yo vann grenn vòt ou a yo menm, epi yo pran 100 mil, yo pran 200 mil dola ameriken, epi yo al regle koze yo. Epi jounen jodi a men peyi a. E pou ou kanpay? Kòman ou konprann dosye Gary Bodeau a? Pou le moman, selon enfòmasyon nou genyen, li jis an Ewop, nèspa? Pale ansanm avèk nou. Ou konn kote bagay lan pral bèl? E se la a tou nou pral tou mande gade lòt eleman yo, si efektivman Gary Bodeau resevwa 500 a 600 milyon, Epi Li sanksyone jodi an. Gon lòt nèg ki nan sektè dè zafè la ki gen menm ti tèks sa kèlke pa ki di wè Nou te sanksyone te gen moun ki sanksyone deja kounye an nou gade nou wè gon 500 a 600 milyon ki di de goud ki di ou te bay Parleman Ayisyen an pou yo kowonp m pa konnen pou yon seyans n ap gentan wè yo pran yon grenn si se yon grenn li ye oubyen an n ta ka di nan chenn nan nan koriptè an. Nèg ki te bay kòb lan. Kounye an, nou pral desann manchèt lan anba a. Si kounye an, Gary Bodeau, efektivman sanksyone pou kòb sa a, nou jwenn kou yon moun yo sanksyone tou ki di men kote moun sa a te bay tan kòb. Men ki moun, nan sektè dè zafè la. Yo sanksyone l, kounye an nou pral di, bon, kòm yo sanksyone moun yo di ki te bay lajan an, Nèg ki kòwonpi yo gen dwa zanmi m. Yo gen dwa zanmi w Val. Yo gen dwa zanmi Kanpal. Ou pa konprann non. Nèg ki kòriptè yo gen dwa zanmi m. Yo gen dwa zanmi w. Yo gen dwa zanmi Kanpal. Yo ka zanmi yon pakèt moun nan peyi a. Kounye a, tout moun e m poko janm tande yon moun y akize de kwakeseswa an Ayiti, sitou nan kesyon kòripsyon, pou l di e vre. Men pa kont nou konnen son peyi ki regòje de kowonpi. Men m poko janm tande on moun ke yo akize nan koripsyon nan peyi dayiti pou l pran avoka kon ti moun yo konn di pou l deklare koupab apre sa y al jije l. Tout moun toujou di. Ou vle m di w lòt ti verite? Bon m al di w lòt ti verite. Trè souvan, anpil moun, rapò soti sou yo, di yo nan koripsyon oubyen gen yon dosye ki di yo nan koripsyon, m pa konn sa k pase, bònèt la chita byen nan tèt yo, anpil fwa, pou popilasyon an yo sanble ak sa. Non, sa depan de ki rapò, kote rapò a soti. Donk, talè, men kounye a. Non, pa rapò a tè a tè m ap pale. E pa rapò, n ap, mwen menm, mwen menm, jiska la prèv di kontrè. Ou konprann? E prèv di kontrè a gen dwa pa janm rive. Lè ULCC, lè UCREF, lè Kou Siperyè dè Kont soti on debè, on rapò sou on nèg oubyen on fanm andan peyi a, e pa mwen k la pou di si son rapò si, si son rapò dous, si son rapò asidile, e pa mwen k la pou di sa. sof ke gen yon rapò ki soti kont ou fò w al defann rapò a lajistis men m pa nèg yo pa janm plede al defann rapò lajistis kan rapò a soti y al nan medya avè l ou konn poukisa pou yo kase anplè travay enstitisyon yo fè a paske souvan n kase enstitisyon yo tou e si w nan medya ou site non rapò a yo fache yo fache yon konsta klè se ke se yon peyi ki gen yon pratik de kòripsyon rasi Pouri! Peyi a gen kòripsyon, men pa janm gen kòriptè. Peyi a gen kòripsyon, pa janm gen kòwonpi. Fòk nou bay tèt nou manti mesye. Le parlement haïtien, mesye nou parlons du parlement haïtien. Men tout moun konnen gon trafik, gen yon pratik, gon trafik lajan nan palman an. Lè pou yo, lè pou yo fè komisyon, lè pou yo fè, kouman rele bagay sa a, yon fwa gwo ale ap monte. Wi, lè y ap monte komisyon. E pa komisyon non, e biwo. Lè y ap monte biwo, pou biwo a gon prezidan, gon sekretè, tout moun konn sa yo fè. Tout moun konn sa yo fè. Tout moun konnen lè prevote yon premye minis kisa yo fè. Tout moun konnen lè Jovenel Moise, lè gwoup mesye yo, depite foul tank yo, te akize Jovenel Moise la. Lè pou seyans lan fèt, tout moun konn sak te pase. Wi, tout moun konnen ki trafik ki fèt lè pou mesye kabrit amelyore a. Te rive anba nan palman. Kay Wilfrid Gené. Tout moun konnen. Wilfrid Gené fè reyinyon, chak moun jwenn 100 mil dola ameriken. Wi, men tout nèg toujou di yo pa nan kòripsyon, pa gen kòripsyon, se pale y ap pale yo mal, se vle yo pa vle wè yo. Men mesye, men, mwen menm, Y al pote plent. mesye gade, Y al pote plent. mwen menm mesye gade, kòwonpi a gen dwa zanmi m. Men an verite m p ap defann li. Kòwonpi a gen dwa zanmi m. Men an verite m pap manje lajan koripsyon lan avèl e poutèt lèl poul pran nan cho poul paka site non Marco. Adje gason, son peyi vòlè wi, son peyi vòlè. Lè w gade vizaj mesye yo l make wi mwen se sa vre. Vizaj yo make wi m se koriptè wi m se vòlè. Epi kou ulcc soti rap. Yon konba ret yon konba epi w gad yon pakèt bann ti tèt pete dèyè l. Hey re re re prezidan. Ki prezidan? Ki kote? Nèg la fin leve lajan wi frè. Rapò soti sou li e manti yo ap bay wi. Manti, manti yo ap bay. Yon konba ret yon konba. Se la pèse, se la pèsekisyon. Se le gouvèneman ki pa vle wè m. Kot konba? Ala traka wi pou lave kay tè nan peyi fwa sa. Son peyi rat konnen chat konnen barik maya rete la yo pran sanksyon non se pa mwen menm rapò soti manti yo ap bay sou mwen frèm ak sèm kap koutem on dirè se mwen k bandi se mwen k volè lajan peyi a sensèman. E, kite m klè ansanm avè w, menm si ou ta bare de politisyen nan peyi Dayiti ap fè masisi, y ap di w konsa non, m pa t ap fè bagay konsa. M pa t ap fè bagay konsa. Si ou te wè m ansanm avèk entèl, se pou le byen di peyi. Lè w di l bon m te wè tchèkmoflè ap fèt, se pwètpwèt ou t ap pete. Lap di w non se sou po a l tap pase l pat gen anyen se negosye se dyaloge yo tap dyaloge telman neg pa bor isit nan politik rizèz a la manière d'une femme humm m pa bezwen di w anyen ankò monchè lè mwen m di w pa bor isit se la repiblik dè koken sèl volè kap rete pèp ayisyen se pa blag non humm. Men, kite m di w non frè, kòman w konprann dosye trafik lajan nan peyi Dayiti? Sa ekstrèmeman enpòtan pou nou pale tou. Se yon peyi mesye lajan pa rete ladan l. E se yon peyi mesye tout sa y ap fè ladan l. Menm lè gen lwa ki trase men jan pou fè l, men fò l gen yon pratik de kòripsyon ladan l kanmenm. Li pa relve o nivo de moun sa yo sèlman non. Gade paspò a Gade paspò a Bagay terib mèt la Gade paspò a Bon val Bagay terib M te pran nan bagay sa a Sa fè 1 an oubyen sa fè 1 an Sa fè anviwon Sa fè 1 an e anviwon 1 an edmi Nan kisa w te pran an Dosye paspò a Oh non e pa paspò Plak la M pa tap di nou sa la Bon bon bon M al fè yon plak Dèlma Yo di m pa genyen An M soti epi gon nèg ki vin di m l ap fè m jwenn youn An anndan menm bagay Dèlma Anndan menm biwo a Li di m l ap fè m jwenn youn Plak la koute 2 mil 524 goud. Misye di lap fèm jwenn li pou 25 mil goud. Men mesye, nou tout konnen. Men ou wè nèg sa depi y arete l lap di e mechanste yo fè l. Ayy se pa ti koze piti non. Se pa manti non. Demen si Dye ve gason ou arete Izola lap wè jij la se li ki pa konprann wi. Se jii la k pa konprann. Se yon peyi konsa. Imajine w, ou ale nan edh, ou bezwen enstale yon kontè ou pa vle rantre nan dosye fwod. Yo di w ou pa gen sèvis. Epi tou anndan menm, gon moun ki di m ap fè w jwenn li pou tan. Ou fè mare moun sa l ap di w non se abi. Abi y ap fè l. Se yon peyi ki spesyal nan tout sans. Biznis ki fè lajan anpil vale tou li tou biznis ilegal, ilisit wi. Bon talè vale alò ki jan pou yon nèg annik de bon pou yon nèg ta vin fè yon biznis yon nèg ta fè yon biznis men lòt te depanse milyon yon milyon dola ladan jodi a alò kòmsi nan 1 an pou fè 2 milyon sou li ki kote ou pa fè l monchè pa gen biznis konsa vre monchè donk sa vle di ke gen de jou yon nèg ap byen pase jan moun yo konn di a gen de jou yon nèg ap byen pase ou tou konnen l epi lòt bagay nan pral di w tou val m konprann sa w eksplike a men an verite gen moun val yo pa janm di yo kowonpi non. Non m pako janm tande yon moun di Steven Benoit kòwonpi. M pako janm tande yon moun di sa. E gon mesye ki te mouri ki te minis Henry Bazin. Men tout moun te toujou di misye pa janm nan anyen wi. Wap soufri nèg la chita lap fè dijesyon nan dow wi kòriptè a wi eeyy ala traka pou lave kay tè nan peyi sa. Wi m poko janm tande non Steven Benoît site vre nan dosye vòlè nan peyi Dayiti, men yo dil dous. Kòriptè a kòwonpi yo genlè goutel san kanpe. Hehey men se kwa listwa an? Ahh kòriptè a kòwonpi yo genlè byen goute misye. Donk sim byen konprann Marco ebyen 90 pousan non nèg ki site Yo pa di nèg la yon vòlè liye men gen nèg ap di w gen depite la depi w fin site non yo vòlè ou met dèyè l wi. Vòlè n ye? Gen depite depi w fin site non fò w met vòlè dèyè l paske e konsa l siyen. Moun kap tande radyo an la. Wi. Chak depite w ta di la. Bon yo ta voye yon lis ba w la wap wè. Gen depite depi w fin di non l fò w di vòlè. Fò di m la. Gen senatè ki tou pa et serye kon w fin di non l fò w di vòlè an soudin. Bon atan men si w te okouran ke senatè ap ramase 100 mil dola ameriken pou l vote yon premye minis Frè m ak sè m k ap koute m, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a. Èske w wè li ye kote kòripsyon an rive? Non. Gade videyo sa a. Gade m byen pou wè. Wè gade m byen pou wè. Lè Bondye fin fè m, li souri. Sa w di m lan? Tweet Li di wè, promo e Tizi, kounya m wè m se rèd rèd. toupwisan vre. Si m ka lage yon pwodui konsa sou latè. Gade m byen pou wè. Ou fout bon vre lè Bondye a. Ohh. Pa gen pwoblèm non gason, pa gen pwoblèm. Se pou moutre w jis ki kote kòripsyon rive nan peyi dayiti. Ann kite sa la pou l pa fè zen. Deblozay pete nan antèman 3 polisye nèg ak zam te tiye nan jou pase yo nan Tomasen. Ebyen medam matmwazèl e mesye, fanmi ansanm avèk zanmi ki te debake pou rann yon dènye omaj ansanm avèk 3 polisye sa yo, Mwen di l pi ba janm fè m manje lajan sa a. Men nan lye verite m nan manti. Mwen di l pa janm aze w. Jou w touche kòb sa a pou fè m manje l. Pou fè m manje menm yon sirèt ladan l. Se manti l fè se pou l fout mwen souflèt. M di l vin al fè m manje kòb la. Tan m rayi bagay sa a. Tan m rayi l. Tan m rayi l. M pa janm konnen lè l touche l. M pa janm konnen lè l pa touche l. Pase m pa bezwen l. M pa p manje l. Robenson kite l li te refize kite l kounya a ou kite l ou kite l wi sanwont ou kite l kounya a ou kite l ou kite l wi Robenson sanwont kounya a ou kite l. Se vreman tris wi pèp ayisyen lè ke paranw pat deside pou ke. Donk, sitiyasyon an te vrèman konplike, se moman pou nou tande chèf polis la ki t ap pale, men ondirè sal la te vid. Humm etan done chèf polis la paka rale pye kabrit la poul too poul fè moun yo silans men yo kase met nan bòl li an nou swiv. Map di paran polisye ki asasine la ke lapolis la fè yon sèl avèk yo. Mwen mande nou pou nou pran nòt. pou l mache e mennen aktivite l sitou nan zòn metwopolitèn nan. Peyi a konnen yon kriz sosyal, ekonomik e politik. Sèl nan tèt ansanm, men nan men, yo tout sektè nan peyi a, dirijan yo pa sispann fè diskou sosis. Pi lwen pèp ayisyen divès fanmi viktim yo akize otorite yo ki lakòz lanmò 3 polisye sa yo. Sa se Ariel ki pran bal, Ariel ki manje l! Nèg ak zam yo pat rive idantifye, yo te tiye nan jou ki te Dimanch 16 Avril 2023. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen nan fineray sa a, nou te kwaze ansanm avèk yon zonbi. Euh, Miray Jean Myrtho, tu peux parler. Nou menm jèn jounalis, nou menm kòm ene nan laprès ayisyèn, nou konnen se yon konba. M pap janm bliye Abelard, m pap janm bliye Jean Léopold Dominique ki te yon modèl pou mwen. Menm jan kè se te di, bò Boukak la, mwen se te yon modèl, sitou lè n ap fè DDN, lè n ap enpoze n nan laprès ayisyèn pou montre ke Ayiti. Gen moun ki di nou tout pa zonbi, nou tout pap mouri bèbè, nou pa gen maladi bèbè a. M panse ke ke li mouri sou jèn e ke sa fè m mal. Mwen menm mwen pa t genyen abitid e viv avèk li. Se temwayaj m ap tande de li. Men mwen menm mwen nan komin nan, nou wè se pa komin Kafou sèlman ki gen ensekirite a, se tout peyi a. Men se nou menm. jèn jounalis yo ki dwe vann tèt yo pou dwe moutre sosyete ayisyèn nan gen lòt sosyete k ap fonksyone pou kriz sosyetal enben sosyete a dwe louvri je l de sa k ap pase la nou pa pi pou pase lòt yo e si m la tou nan funeray kèsè se ke se yon sinyal mwen bay pou moutre ke sosyete a Toujou gen tan e nou yo la. Petèt genyen k bese paviyon men nou miray janbe yo toujou ap bese lè bra jan misye Bandi w la nou pap janm manje rès antègre pèsòn. Antouka chèf, se byen pa gen pwoblèm. Sak pase menm ki fè nou pa tande w? E si w pa konn manje rès anmbègè, boulanje pa w la pa travay? Bon, ann kite sa la pou l pa fè zen. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, nan fineray sa, divès zanmi, kamarad klas te gen chans pale nan mikwo tak 509 pou esplike an gwo e an laj kiyès Dimeski te ye An nou swiv. Dam atè an dòk la. Pou mwen menm se yon bagay ki inoubliyab. Le pli souvan yo konn di depi moun nan mouri aprè de twa jou yo bliye l. Pou nou menm Kelly inoubliyab paske mwen menm ansanm avèk Kelly nou al nan telekòl ansanm, nou aprann jounalis ansanm. Donk nou te vin separe paske mwen menm mal fè spò e Kelly te toujou nan e li te toujou repòtè radyo a donk se sèlman li menm nou te gen. Donk pou mwen menm se yon kou ki di donk se sa lavi nou oblije men nou pap janm bliye Kelly. Lè nou konsidere fenomèn ensekirite a ki kontinye ap banalize, Nan masak ki fèt sou Smat la, abitan nan zòn nan fè konnen gen plis pase 40 moun ki mouri, 13 nan yon sèl kay, nan lokalite Ibobich ansanm avèk Sen Jera, zòn sa a ki plis touche. Moun ki blese pèp ayisyen, divès nan yo stil toujou rete andedan kay yo, yo pa ka sòti. Jounen jodi a, ebyen, medam, matmwazèl e mesye, genyen èks depite kabarè a ki se Joseph Manès Louis denonse silans konplis otorite yo. Mezanmi! Nan jou pase yo, chen mouri nan peyi Dayiti, Jovenel ou prale. Rat mouri nan peyi Dayiti, Jovenel ou prale. Men kote politisyen sa yo jounen jodi a? Ki lè nèg ap sispann fè politik, kapital politik yo sou kadav sitwayen? Moun ap mouri, moun ap mouri. Men nan jou pase yo m te di pèp ayisyen jou ap gen vrè masak nan peyi a, nou pap tande moun ap pale non. Pase m konnen politisyen lakay se grenn gade pa dèyè yo ye. An parantèz se chen laplipa ladan yo ye. Nou ka wè yo ap bèl kostim men yo gon ti ke. Serye. Ou pa tande rnddh? Ou pa tande fjkl? Nou yo tèlman gen gwo dosye, zam, legliz episkopal, lajan gra, yo pa prale nan liy sa yo menm? Atò pou masak ta fèt nan epòk Jovenel pou pa gen tan gen 60 rapò ki gen tan soti? Pou l pa gen tan rive nan nasyon zini? Ala traka pou lave kay tè. E la m ap konprann si nou pa fon jan ansanm avèk mesye sa yo, li p ap bon pou nou non. Frèm ak sèm kap koutem an palan de Jovenel Moïse byen vini nan Haïti la République des coquins e se sèl vòlè yo kap ret gade imaj sa adjee adjee Haïtien adjee adjee le pèp men men kòman bagay la te ye wi nan jou pase yo nan lari a adjee pèp Haïtien. Nèg yo gon hèn yo tèlman rayi lòt la bondye. Menm fotol ki plak on kote m sonje gon pye nèg ki kase poul monte poul rache yon foto jovenel poul mete la atè. Ki kote nou ye jodi a. Nap byen pase humm. E tèlman blan wè nou fè makak wi epi jounen jodi a gad sa k pase. Chak prezidan nou fin chita nou vote apre sa se menm nou menm nan ankò non blan vin pran prezidan w vin pran prezidan w blan men kòman pou blan vin pran prezidan l nan? Nou k fin vote l wi. 3 ma pa pase prezi e blan vin pran l entènasyonal vin pran Jovenel Moïse pran l al mete l nan peyi w la ameriken pran l se si epi jounen jodi a n ap mande blan sekirite n ap mande blan agoch. M gen enpresyon, jan Divalye te di a, nou gon sigarèt nan de prent ki limen nan mouda nou, pèp ayisyen. Bagay la di, non? Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Chak fanm ta renmen gen yon nèg konsa bò kote yo. A yon kanbiz wi pèp ayisyen. Manje k ap prepare pou al vann wi. Gade yon gason k ap brase. An nou swiv. Waww diri kap fèt plizyè chodyè plizyè chodyè gen pres yon vyann oubyen legim de diri diri nwa diri a 3 wouj ayayayy. Ti diri sa yo, lè yap pase ansanm avè yo ap vann yo nan bourèt. Yo lejè pèp haisyen. Yo lejè pèp haisyen. Ou pa fouti jwenn diri sa nan gran restoran non ki kote. Epi yo gon ti gou spesyal. Spesyal tue. Adje lavi sa yo. Vakabon yo kraze peyi a. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki vivra vèra, ki moura kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik. Pwès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Nan Soudan, kote batay fewòs ap batay yo ap kontinye malgre yon swadizan seselfe, fòs sipò rapid paramilitè soudanè a anonse. Sandra Lemaire. Moun te ka tande gwo kout zam ap tire nan kapital Soudan an, Khartoum, jodi vandredi a, malgre lame a te mete l dakò pou l respekte yon seselfe pandan 3 jou pou pèmèt popilasyon an fete fèt mizilman ki rele Eid al-Fitr la, apre prèske yon semèn batay ant twoup lame a avèk yon fòs rival paramilitè. Khadija Mansour se yon touris ejipsyen nan Soudan. Li di, M pa konn si ou ka tande sa, men gen anpil zam k ap tire pandan lapriyè Eid yo. Bonjou. Lame a deklare nan yon kominike li pibliye ke fòs zame yo espere rebèl yo pral respekte demann trèv la, epi sispann tout manèv militè ki ta bloke trèv sa a. Fòs Sipò Rapid Paramilitè Soudan an, RSF, dakò pou l respekte trèv 72 zèdtan an tou. Kout zam t ap chante kanmenm nan katye rezidansyèl kapital la apre lame a te deplwaye apye Pou premye fwa, apre yon semèn batay avèk RSF la, sòlda ak nèg ak zam RSF la te tire youn sou lòt nan katye toupatou nan kapital la, menm pandan lapriyè espesyal ki t ap dewoule bonè maten an nan okazyon fèt Eid la. Mohamed Saber Tourabi abite nan kapital la. Li di se pi move eksperyans mwen janm genyen pandan fèt Eid la paske mwen lwen manman m ak papa m e mwen santi pa gen okenn rezon pou sa. Distans ant nou se 80 kilomèt. Mwen te konn vwayaje nan vil natal mwen epi tounen nan kapital la menm jou a. Donk mwen santi mwen dezespere paske mwen pa gen kontwòl sou sikonstans sa a, pa gen anyen mwen ka fè nonplis tou. Soudanè Aliya Mutakwel pa kontan non plis. Li di, Mwen vekse paske se pèp soudanè a y ap fè tò. Mwen desi tou paske nou te gen plan fete Eid ki konplètman diferan avèk sa k te pase an reyalite. Li poko klè ki lè trèv la pral tanmen. Kout zam t ap tire san rete pandan tout jounen an epi te gen aksan gwo zam lou ak atak ayeryen. Videyo dron kapte montre plizyè plim lafimen toupatou nan vil Khartoum ak lòt vil nan zòn nan ki se youn nan rejyon kote plis moun abite. Batay sa yo lakoz plizyè santèn moun deja pèdi lavi yo, sitou nan kapital la kote yon ka moun ap depann kounye a sou asistans alimantè. Ayeropò a mele tou, akoz pa gen sekirite nan espas ayeryen peyi a ki lakoz peyi tankou Etazini, Japon, Kore di Sid, Almay ak Espay pa kapab evakye anplwaye anbasad yo. Nan Washington, Depatman Deta fè konnen san li pa bay okenn detay, ke yon sitwayen ameriken mouri nan Soudan. La Mezon Blanch di li poko pran okenn desizyon sou evakyasyon pèsonèl diplomatik ameriken, men ke Etazini ap prepare l pou evantyalite a si sa nesesè. John Kirby se pòtpawòl La Mezon Blanch sou zafè sekirite nasyonal. Yeah, so obviously we're still very concerned about the the violence there, the continued fighting. There was a so called ceasefire last night that didn't didn't Li di, Byen antandi, nou gen anpil kè sote pou zak vyolans ak batay k ap dewoule nan Soudan. Te gen yon swadizan seselfe, men li pa dire lontan, e moun kontinye blese. Sa mwen ka di ou, sè ke nou konnen ki kote anplwaye nou yo ye, andedan ak andeyò anbasad la. Yo pa ansanm on sèl kote. Donk, Depatman Deta a ak anbasad la ap travay pou transpòte yo yon kote ke yo ka ansanm e an sekirite. Pou kounye a, yo pran refij kote yo ye a. E nou konnen Pantagòn nan anonse ke yo pral pouse pou pi devan pou mete fòs militè an pozisyon nan zòn tou pre a an ka ke nou ta bezwen pou evakye moun nou yo. Kirby di Prezidan Joe Biden patisipe nan diskisyon k ap fèt sou sitiyasyon an nan Soudan e ke l ap swiv devlopman yo de trè pre. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Toujou nan lòt pwen k ap domine aktyalite a, tank ameriken Abrams rive ann Almay kote sòlda ki soti ann Ikrèn pral resevwa antrènman pou yo ka sèvi ak yo, Serge François Michel. Tank Abrams ke yo fabrike nan Etazini pral rive an Almay nan mwa me e sòlda nan Ikrèn pral koumanse fè antrènman sou yo san pèdi tan, dapre kèk gwo chèf militè. 31 tank Abrams pral rive nan yon baz nan Grafenwohr an Almay nan mwa kap vini an pou Ikrenyen. ka kòmanse yon kou 10 semèn sou jan pou yo opere tank yo. Pral gen lòt antrènman ankò ki montre tankou 2 fòs ap goumen antre yo, ansanm ak kou sou antretyen tank yo ki pral fèt swa nan Grafenwohr oubyen nan yon lòt baz nan Hohenfels ann Almay, dapre otorite ki pale sou kondisyon pou non yo pa site. Tank antrènman yo, se pa yo ki prale nan Ikrèn, ki ap batay kont envazyon Larisi an. Sa yo ki pral nan Ikrèn nan, Gen travay kap fèt sou yo nan Etazini pou remete yo tifi e yo pwal sou liy batay yo lè yo pare, dapre otorite yo. Antrènman an ke Etazini ap dirije pwal gen patisipasyon apeprè 250 moun Ikrèn e otorite yo fè konnen 31 tank Abrams ap rive Ikrèn nan sezon otòn nan pou pita, kidonk pi bonè lontan pase sa yo te prevwa. Serge François Michel, voa Kreyòl. Epi nan lòt pwen kap domine aktyalite a isit Ozetazini, rankont ant Prezidan Joe Biden avèk Prezidan Kolonbyen an Gustavo Pietro, imigrasyon, klima, demokrasi te pami pwen nan diskisyon yo, Jacquin Belizaire depi Maryland. Prezidan ameriken an Joe Biden akeyi nan Lamezon Blanch Gustavo Petro, prezidan gochis Kolonbi a, yon peyi lidè ameriken an dekri tankou yon pilye nan emisfè oksidantal la. 2 lidè yo abòde pwen yo gen dezakò sou yo tankou metòd pou lite kont trafik ilegal dwòg, san bliye repriz relasyon diplomatik ant Bogota ak Venezuela. 2 dirijan yo pale tou sou dosye yo dakò sou yo, Prezidan Biden wè la yon opòtinite. Depi lontan, mwen toujou kwè, san dout ou konnen sa tou, Kolonbi se yon eleman kle nan emisfè la. Mwen di sa franchman, yon poto mitan. E mwen panse nou genyen la a yon opòtinite si nou travay di ase, n ap genyen yon emisfè oksidantal ki ini, egal, pwospè, demokratikman. Andeyò dosye pwosperite, lit kont trafik dwòg, demokrasi, kesyon klima a te sou tapi a tou, e Prezidan Biden panse 2 peyi yo ka fè anpil nan domèn sa a. Ansanm Kolonbi ak Etazini ap deplwaye jefò pou fè fas ak chanjman klimatik la e m ap travay depi lontan e n ap pare pou nou pran yon angajman 500 milyad dola pou fè fas ak prezèvasyon Amazòn nan, donk forè amazonyèn nan. Sou kesyon imigrasyon an, Prezidan Biden remèsye La Kolonbi poutèt li akeyi lakay li plizyè milyon Venezyelyen. Bò kote pa l, Prezidan Gustavo Petro di genyen yon gwo diferans ant 2 peyi yo ak rès mond lan. Diferans la ki genyen ant gwo peyi nan rès mond la, sè ke peyi nou yo soti nan repiblik yo anba konsèp demokrasi ak libète. Nou abitye ak lapè, pa avèk lagè. Kidonk demokrasi, libète ak lapè reprezante pwogram nou genyen an komen. Prezidan Petro te tou pwofite pou ale nan menm sans la ak Prezidan Biden lè li lanse yon apèl pou yon tranzisyon nan direksyon yon ekonomi san karbòn pandan li di gen anpil travay ki pou fèt e pandan yo gen pwogram sa an komen. Gustavo Petro se yon ekonomis e ansyen manb geriya kolonbyen M 19 ki te ranpòte eleksyon prezidansyèl 2022 yo nan Kolonbi ak apui elektè fwoustre yo akoz lamizè ak vyolans ki pa sispann monte nan Kolonbi. Ekspè rejyonal yo afime domèn kowoperasyon ki pi pwometè pou 2 peyi yo se kesyon imigrasyon ak efò mondyal pou lite kont chanjman klimatik la. Jacquelin Belizaire, voa Kreyòl, Maryland. Aprè poz ki te pran nan dosye temwayaj nan tribinal Pras Michel kont Etazini madi 18 avril 2023, Pras Michel te deside temwaye pou kont li, nou pa jwenn Jeanty Augustin Junior depi Miami Florid. Kòm nou toujou konnen l voa Kreyòl toujou ap swiv dosye Pras Michel la pou nou. Jodi a n ap gat nan do m nan, nou pa wè tribinal la. Mwen pa Washington, mwen Florida. Men sa pa ka anpeche voa Kreyòl kontinye ap swiv Michel di li te itilize yon pati nan lajan sa a pou bay 3 zanmi l chak 40 milyon dola pou patisipe nan kolekte lajan pou kanpay Obama. Michel di li pa t konnen si l pa t dwe fè sa. Nan tribinal Washington nan, pwokirè federal John Keller te poze Price Michel kesyon sa a, Lè ou te resevwa lajan nan men Jolo, ou pa t itilize l pou kontribisyon nan politik? Kebèk. Michel te reponn non. Li defye tout atant temwanyaj li nan pwosè a. Li di, Lè Lo te ban mwen lajan an, mwen te lib pou mwen te deside kijan mwen pral depanse kòb sa a paske se kòb pa m. Li te dekri lajan Lo yo kòm lajan gratis. Li ilegal pou etranje fè don nan eleksyon Etazini. Li ilegal tou pou peye yon lòt moun pou kontribiye nan kanpay la. Sa vin fè lajistis akize Price Michel pou patisipasyon li menm ak Low nan 3 konplo ke lajistis di li te peye anpil lajan. Nan premye a, lajistis deklare Michel te vyole lwa elektoral Etazini yo nan bay 2 milyon dola nan lane 2012 nan kanpay eleksyon Obama e li te kache kote lajan sa te sòti paske li te itilize donatè fiktif. Lajistis akize l tou paske li t ap chèche konvenk sou gouvènman Donald Trump lan Depatman Lajistis pou abandone yon envestigasyon sivil ak kriminèl yo t ap mennen sou Jolo sou eskandal lajan Ron MDB a e yo t ap eseye fè presyon sou Etazini pou voye biznisman chinwa a Guo Wengui tounen Lachin. S on dosye, jan m toujou di nou, ki rete tou louvri. Voa Kreyòl ap kontinye swiv li pou nou. Pou ba nou update yo a chak fwa. Jeanty Augustin Junior, Florida, pou voa Kreyol. Epi lòt pwen kap domine aktyalite a pwopriyetè Facebook avèk Instagram kòmanse revoke 10,000 anplwaye nan depatman teknik yo a daprè plan ke yo genyen pou yo redwi mendèv yo e diminye depans yo Valerio Saint Louis depi vil New York. Konpayi Meta, ki se pwopriyetè Facebook ak Instagram, te kòmanse revoke anplwaye k ap travay nan depatman teknik yo mèkredi 19 avril ki sot pase la a, apre ke yo te anonse nan mwa mas la plan pou yo revoke 10 mil anplwaye. Apeprè 4 mil anplwaye pral afekte nan moman ke y ap pran nouvo desizyon koupe djòb sa yo, dapre yon rapò ki soti. Desizyon sa te vini sou anons CEO konpayi Meta a, Mark Zuckerberg te fè nan mwa mas dènye a, lè l te deklare ke konpayi an te redui mendèv li de 10 mil dyòb, e pa twò lontan pral gen 11 mil lòt dyòb ki pral koupe. Se apeprè 13 pousan nan fòs travayè konpayi a ki te deja kòmanse diminye depi mwa novanm 2022. Menm jan ak lòt gwo konpayi teknoloji ameriken, Meta ap pran de mezi pou redui depans yo Selon rapò a, rediksyon mendèv sa yo se yon eleman estratejik nan vizyon CEO Zuckerberg pou yon ane efikas an 2023. Nan yon nòt ki te poste sou Facebook mwa pase a, Zuckerberg te ekri, Pandan pwochen 2 mwa yo, lidè òganizasyon an pral anonse plan restriktirasyon konpani nou an ansanm ak pwojè pou diminye pousantaj anbochaj yo, sa ki yon priyorite pou konpani an. Pandansetan, jeyan e-komès ameriken an ki se konpayi Amazon nan te kòmanse li menm tou revoke kèk anplwaye nan depatman maketing li an madi pase a nan kad efò ceo Andy Jassy te fè pou kontwole depans yo, selon sa konpayi an te konfime. Nan yon imel ke yo voye bay anplwaye ki afekte yo, Amazon te di revokasyon yo pral kòmanse apati de dat 20 Juin oswa 17 Juillet. Pou travayè k ap viv nan New York ak New Jersey, apre yon peryòd tranzisyon 60 a 14 jou, y ap bay anplwaye sa yo opòtinite pou yo chèche yon lòt pozisyon andedan konpayi an. Valerio Saint-Louis pou voa Kreyòl, New York. Mèsi ke w ap gade oubyen w ap swiv, w ap tande Lavwadlamerik ap emèt depi kapital federal amerikèn nan, Washington, DC. Nou prale nan peyi Dayiti, se jodi vandredi 21 avril la, 2023, antèman jounalis Kersen Dumesky ki te mouri asasinen nan komin Kafou chante. Yon lòt kote, lapolis nasyonal chante fineray 3 polisye ki yo menm te tonbe anba bal nèg ame nan komin Petyonvil 9 avril pase a, Matiado Vilmé. Robenson Nicolas, Pierre Paul Junior Dorcé ak Medez Fortilien Claude, se antèman 3 polisye sila yo ki chante maten vandredi 21 avril 2023 a an prezans wo kòmandman an ak ajan polis yo, fanmi ak zanmi polisye yo. Nan diskou l fè nan sikonstans lan, Soti janvye 2023 pou rive avril 2023, se anviwon 21 polisye Sendika Nasyonal Polisye Ayisyen yo, Synapoha, konte ki tonbe anba bal bandi. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Toujou nan peyi Dayiti, chèf biwo entegre Nasyonzini an Ayiti, Madam Maria Isabel Salvador, pran angajman pou asire l miz an plas manda BINUH an epi kondwi Ayiti sou vwa lapè ak pwosperite. Emmanuel. qu'offre ce très beau pays. Dès aujourd'hui, je tiens à affirmer mon engagement total et entier afin d'assurer la mise en place effective du mandat de BINU et amener Haïti vers la paix et la prospérité. Selon Maria Isabelle Salvador, dans un état de droit, c'est une nécessité pour respect droit tout le monde garanti, faut une stabilité politique, un environnement, la paix et stabilité. Binou travaillera main dans la main avec l'équipe pays, les gouvernements et nos partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance protéger et promouvoir les droits humains e presève an anviwònman pasifik e stab. María Isabel Salvador fè deklarasyon sa yo pandan patisipasyon li jedi nan seremoni siyati kad koperasyon ant Nasyonzini ak Ayiti nan kapital ayisyèn nan. Nouvèl chèf BINUH an ki antre nan peyi an dimanch pase an deja chita pale ak Premye Minis Ariel Henry, Minis Afè Etranjè a Jean Victor Généus, Okòmandman Polis Nasyonal Dayiti an, elatriye. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Epi peyi Dayiti ap fè fas avèk yon pwoblèm kabiran malgre otorite yo di gen plizyè kagizon ki deja rive sou mache nasyonal la, Renan Toussaint. Malgre otorite ayisyèn yo fè konnen gen plis pase 165 mil baril dizèl ak 10 mil baril gazolin ki debake nan tèminal Varreux ak Thor semèn sa a, anyen pa chanje nan sa k gen rapò ak nouvèl rate kabiran ki obsève depi plizyè jou an Ayiti, an patikilye nan zòn adjasan Pòtoprens. Rate pwodui petwolye sa a antrene fèmti laplipa stasyon distribisyon ak yon ogmantasyon pri kabiran yo sou mache enfòmèl la, Pòtoprens ak vil pwovens yo, sa pwovoke tou entansifikasyon tarif transpò an komen an nou te fè yon ti pale ak ansyen kolonèl Imler Rebi, li di ke kesyon sa a se mafya k ap frape. Mafya? Pa gen pwoblèm sa wi non. Gen yon leta ki fèb, ki pa kab jere peyi a. Gen yon seri de nèg ki pèdi yon seri de filon lajan. Gazolin nan vin tounen yon lòt filon pou yo fè kòb. Plizyè asosyasyon pwopriyetè ak chofè ann Ayiti plede an favè yon politik enèjetik piblik pou korije, yon fwa pou tout, rate ensesant kabiran ann Ayiti. Mèt André Michel apiye lide sa. Gen yon sitiyasyon mizè ki nan peyi a, moun yo pap travay. Erezman m tande gen yon pwogram 21 milya 600 milyon de goud ki apèn lanse pou les 6 pwochen mwa, finanse par la Banque Mondiale, par le Fonds Monétaire International, je dirai. Mentnan mwen espere pwogram sa pral ateri. Pandan se tan, Sant Stokaj Petwolye Wineco pou jounen jedi 20 avril 2023 a chaje 545 mil Epi 2 Ayisyen k ap viv nan Atlanta, Jòji, jwenn yon fason pou anseye etranje aprann angle avèk mizik. Yoummy Jeannitt pou plis detay depi Atlanta, Jòji. Kerlin André ak Kendy Auguste, 2 Ayisyen ki kreye sansasyon sou rezo sosyo yo avèk fason yo ansenye lang angle a. Yon estrateji yo itilize ki rive sou entènasyonal frankofòn lan, ki bezwen pale angle pa wè lòt fason se itilize strateji 2 pwofesè ayisyen sa yo, Kendy ak Kerlen, te pale konsa ak voa Kreyòl. Mwen te toujou ap chèche de strateji de fason aske nou ka fè sa antre nan tèt moun yo. Se te sa n te toujou anvi fè e nou vin wè letan moun yo renmen mizik epi nou vin fè maryaj ant laprantisaj de lalang anglèz e lamuzik. Nou fè kou yo, men nou toujou gon ekstrè ke nou mete nan kou yo avèk mizik lan, paske se pa tout kou an nou fè an mizik. Mwen sonje yon dimanch mwen t ap prepare yon kou, epi bò kote m te ye a epi te gen yon yon yon yon mizik k ap jwe, yon enstrimantal, epi pandan m ap resite fraz ki enpòtan yo, epi m wè l mache avè mizik lan, epi m di bon ok, bay, m rankontre Kerlin epi nou di bon n ap fè sa. Maryaj ant mizik la ak aprantisaj lang Shakespeare la. Estrateji sa pral eklate se lè yo kòmanse poste videyo sou rezo sosyal yo. Nou pran de sekans, spesyalman Kerlin, li menm li te pran de sekans li poste sou TikTok, se ta sa sa te vrèman mache epi mwen menm mwen vin fè swivi yo. avan ke nou te vini ansanm avèk ti metòd sa a, e lè nou vini ansanm avèk li nou vin wè se kòmsi ah. bay yo vin plis atire moun paske la wap eseye gade sak pi mache an e avèk mizik lan sa te atire bokou de gens e m te di bon ann rete ladan li se la ide an te vini m panse ki fè jounen jodi an la bon pa sèlman ayiti ki wè nou men sè le mond. poste, pibliye dè leson online sou youtube, facebook, instagram epi tiktok. Avèk estrateji sa, 2 pwofesè yo jwenn opòtinite pou y al fè yon toune nan kontinan ewopeyen an kote yo vizite La Bèljik, e Lafrans e patisipe nan plizyè emisyon radyo. E le fè ke moun yo gade, yo wè nan bwat de nwi yo, ou toujou ap pase leson nou yo, donk yo di, bon pwapa, poukisa nou pa envite mesye sa yo live menm, olye ke se mizik lan senpleman yo pa, nou pase, ann envite yo, yo va patisipe live, se sa tandans lan ye. Se nou pase nan Obòn, epi nou te genyen Bambokit, se, yeah. Mambo Kit, se te Auberge de la Jeunesse. Epi samdi an nou te nan, avèk yon gwoup Yon lekòl. Yon lekòl anfèt yon enstitisyon. Daprè Kendy ak Kerlin, se yon fyète pou yo paske travay y ap fè a, li pa rete sèlman pou Ayisyen, men li ouvri pòt entènasyonal la kote jounen jodi a, yo antounen ann Ewòp kote y ap reprezante peyi Dayiti. Nou santi nou vrèman kontan lefètke travay ke n ap fè a li pa senpleman aksantye nan yon nan yon piblik espesifik men nou wè li elaji kad la, nou wè moun yo nan echèl entènasyonal la yo apresye travay la donk se akòz de travay ke n ap fè a genyen de gen yon òganizasyon ki envite nou pou n antre bay de leson pandan yon. yon peryòd de tan. Nou pwofite de okazyon sa tou nou jwenn plizyè envitasyon nan lòt radyo. Nou te fè Bèljik, radyo sa yo se radyo ki te toujou renmen travay ke n ap fè a. Mesye yo fè konnen yo vle kontinye travay pou reprezante Ayiti nan sa yo konn fè tout kote yo pase atravè lemond. Yow men janit pou voye wa kreyol atlanta. Mwen diw merci paske w tap swiv avek atansyon merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun non pam se fouco randevou kase demen pou yon lot video.